E nou kontan rejwenn ou ak menm plezi an, kè kontan, onè, respè nou antre lakay ou chak jou Bondye mete pou nou pote enfòmasyon pou ou, aktyalite yo, e sa kap pase nan peyi Dayiti presizeman, e nap di mèsi ak tout zanmi, konpatriyòt nou yo ki pa janm lage nou, mèsi ak tout sila yo kèlkeswa kotew ye nan mond sa a, enben ki toujou rete konekte sou kanal sa a nap diw mèsi e nap mandew envite yon zanmiw, fanmiw, konpatriyòt ou. Ebyen vin sipòte kanal sa TV lakay Haïti.com Ansyen senatè Edo Zeni dedouble, misye fache pa rapò avèk atak kap fèt sou li lakay li nan biznis li nan stasyon de radyo li, radyo pèp la ebyen kote yon sibtiti ebyen ki li menm atake Edo e misye Edo nou konnen ki pat la misye te nan peyi Lès Etazini depi anviwon kèlke mwa. Ebyen nouvèl ki ta pral rejwenn Edo sè ke ebyen nèg gwo palto anvayi lakay Edo pa rapò avèk yon jounalis nan radyo pèp la ki li menm ta fè yon dezòd ebyen komisè a anvayi lakay Edo san ke nèg yo pa mande lakwa ki nouvèl nèg yo anvayi ebyen Edo Zenith ki li menm fache la pa rapò avèk pouvwa a tou ki li menm dwe l kòb machin anviwon 7 a 8 mwa nèg yo pa janm peye l machin blende li. Sak pase senatè Edo Zenny nan biznis ou au cours de week-end nan, komanw entèprete l e kisal ye menm? Monchè, son bagay ke men menm antanke moun kap fè politik e bizisman, m ka gadel sou tou lè 2 pwen yo. Paske m pat la, mwen te avèk madanm mwen Ozetazini depi 2 mwa, paske madanm map swiv. e yon medsen e donk nou te sipoze antre nan 15 jou ankò e paske m te vin pran yon ti poz paske madanm mwen pi enpòtan pou mwen ke ni la politik ni menm lajan ni menm biznis paske nou gintan gen 53 zan sa pou nou te fè a nou gintan fè l donk m te bay tèt mwen yon lòt bagay donk pandan m pa la gen yon gen yon yon moun nan radyo mwen ki rele JD. Ki se yon nèg ki konstwi radyo pèp la ke tout moun jakmèl konnen. Fò m di w avan tou se pa yon moun ke yo pa konnen. Se yon moun ki trè koni e se yon moun ki popilè tou nan afè pa l. E misye al fè yon enpè e fò m di li, fò m denonse l paske e konsa m ye. Misye fè yon enpè, misye ale genlè nan yon afè barikad ki te devan lakay li. E misye genlè t ale nan negosye daprè sa m tande pou pasaj. Sa deranje mwen menm paske lavil de Jamel se tu son vil ki pa t janm nan bagay sa yo men dèfwa toujou konn gen ti derapaj men ki pa janm rive la. Men menm tankou jan m te di pandan yo di m sa m te pa t menm bezwen rele Edozeni pou di Edozeni Ke JD. Se pou yo te di m kilè m mòtèlman e ki anti bayo yo ankò a? Mòtèlman blese. Mòtèlman blese. M pa benyen konnen paske gon limit depi w travèse l depi w travèse l ou pa ka ou pa ka al anba ankò. Se mòtèlman blese pou l ye. Donk si w rele mwen. Ou di m renmen fè bagay nan deba men mwen di la responsabilite a pèsonèl ke misye ke la polis fè ce que de lwa e la jistis alò fè ce que de lwa epi lè choz ma bay ap mache epi misye bay konferans de près misye bay tout bagay la polis pa arete li misye kanpe devan tout moun li bay konferans de près yo pa arete li misye nan vil la yo pa arete li epi a mon grand etonman men men mwen mande radyo a pou yo fè misye Retire misye nan radyo a pou yon ti moman pou an atandan ke lajistis delibere rara, swa l di l koupab l ap tounen nan radyo e li p ap tounen, swa l di l pa koupab l ap tounen. Kounye a misye fè yon lèt, misye di aa radyo a pa bezwen ba l yon lèt, l ap fè yon lèt rapidman. Bon nou dakò kòm se yon nèg ki te konstwi radyo a avè nou, nou dakò li fè yon lèt li di l met tèt li, li retire tèt li nan radyo a jiska nouvèl lòd li pa nan radyo a ankò. Mèsi pou tout tan yo. Lè lajistis fini avè l. Ah ben, bon, sa fini pou mwen. Ok. Epi, depi lendi maten, m Miami, epi m tande lè yo di, kouzen m rele m, li di m lapolis anvayi biwo mwen. M di, biwo m? Sa k gen pou lapolis anvayi? E lè m rele, lè m rele mande, yo di m yo dèyè JD. Men, m di, kòman, kòman yo dèyè JD epi se nan biwo m ke yo vini? E biwo m, biwo m genyen yon, yon, yon gara, yon sòt de garaj ladan l pou bis mwen yo, epi Gen de twa zanmi ke m bay lakou a tou san peye ki ap fè ti djòb de ti mekanisyen epi nèg ki soude. Gen nenpòt trant, karant, senkant nèg, omwen san nèg pa jou k ap antre sòti anndan, moun pa ka kache anndan. Men nèg ki fè l la tou, sibtiti an, li fè l a desen politik paske sa l ap fè a li konnen l, li vin jakmèl li gon kenzan de sa, sa vle di li konn JD byen e JD. Sam tande misye ap di de JD yo men menm son sèl bagay mwen di ke JD kotel te ye a li pat gen dwa la li la e poul pran prizon li jan poul pran prizon tankou tout moun èske tu vois donk mentenan nèg yo nèg yo fèm konprann ke fon moun ya rete epi moun ya rete a di ke misye kache anndan biwo a men kèl men kèl men si yo te dil kache wap chèche yon manda. Wap fè yon jij denstriksyon ba w manda de pèkizisyon pou vin antre lakay mwen. Dayè, mon non se Edno Zeni, je ne suis pas n'importe qui, je suis m son notab lan vil lan, 1 m son ansyen senatè, 2, 3 m son, m son, m son ansyen majistra vin, sa vle di m gon kredibilite. Donk kounye w la ou pa kapab ap chèche yon moun pou di m, se tèlman yo sòt wi, yo konprann yo konn li. yo oubyen yo t al lekòl yo sibtitye kounye an epi yo konprann pouvwa yo monte nan tèt yo konprann yo ka fè sa yo vle men yo pa konnen ke yo ap vin ka yon senatè ki gen le minimòm de savwa sa vle di menm lè m pa t al lekòl frè m si jan m te senatè a ap aprann mwen dè choz èske tu vwa sa vle di ke m mèt antre dayè m pa t antre m pa t antre kreten kreten kreten anndan se pa men si m ta rete si m ta antre san konn li ditou. Se la w ap aprann mwen de choz. Bon m pa benyen di w si m te pa si m pat pi mal. Donk fòk se yon jij denstriksyon ki pou bay misye otorizasyon antre lakay mwen. E e dayè li pa lan li pa lan kou e se pa kouri misye kouri antre epi y ap kouri dèyè l. Alò nan nan kad flagrans pap bezwen e e jij denstriksyon an. Bè èske te gen kesyon de flagrans ki te. Non pa gen flagrans. Ok bon wala. Pa gen flagrans paske mwen byen di w ke si misye tap kouri antre lapolis tap kouri dèyè l pa tap gen pwoblèm. Ok. Mesye di, alò kounye a sa k pi deranje m nan Josue se ke pawòl nèg ki te ki di an pi enpòtan ke Edozeni nan vil la. E sa e sa k deranje m wi. Sa vle di ke pawòl nèg la di a, sa vle di nèg la sa vle di jodi a pandan m kanpe la a pandan m kanpe la a le menm jou tou fò m di w tou le menm jou m pran yon tikè. M pase pa Sendomeng paske Ayiti pa t gen plas. M desann pa Sendomeng epi m gentan lakay mwen la pou m konn sa k gen. Ay m pa rafa moun, m pa rafa ankenn nèg. Èske w konprann? M fè sizan manda, nèg pa ka wè non mwen nan ni nona, nan ni petsis rapò petwo karibe w pa wè non Edwin Singrand la. Donk pwòch di pouvwa an fò w respekte m. Ou pa ka ou pa ka al la lan vil la ou konnen dlo ze ni ni nèg yo ni Jean Marie SDPJ se nèg ki konn nan lakou a la e nèg sa yo ki fè yo antre lakay mwen ni ni komisè a yo tout tan nan lakou a la lè yo vin ranje machin yo vin fè tout bagay yo la yo vin pran la epi kounye a wap pran pòz pou ka kache moun nan kote ke tout moun ka antre mande twalèt antre anlè ou pa ka kache moun la e dayè kache misye pou kisa kache misye pou kisa paske Misye fon misye fon zak dapre son sa zak li met kase misye poukisa men menm tout moun jakmel bon e dayè wè tout emisyon k fèt jakmel e ni yèswa wap tande tout moun ki rele di a mesye m pa gen pwoblèm non nou ka gen lòt pwoblèm a edo politik men e edo pap kache nèg dayè le tip est un homme Popilè, m tande misye, m tande komisè sibtitye an di ke yo jwenn yon bagay ki konn nan kou polisye yo lakay li, yo jwenn yon menòt. Men yon menòt pa anyen. Sa yon menòt ye? M ka gen yon menòt lakay mwen. M ka pa ka gen zam ilegal oubyen zam bagay men yon menòt se bagay yo vann nenpòt kote. Men èske misye, èske misye, èske l rete nan espas sa, espas sa ke w dekri an ki sèvi de garaj lan? Eske l rete la tou paske lè l pale de sa l jwenn lakay li a eske se nan espas lan li jwenn yo? Non non non e pa nan espas la. Yo t al lakay li tou? Yo t al lakay li tou? E lakay misye e lakay misye yo jwenn menòt epi yo swadizan jwenn yon bagay ki kenbe badj polisye yo ki gen lapolis men menm lè JD sa w wè y ap pale avè w la menm lè JD ta met yon kagoul nan tèt li li pale Jakmèl ap konn se li. Se nèg ki koni avan ke l vin nan radyo pèp. Li te nan radyo Detant, misye fè prèske dizan nan radyo Detant. Radyo Detant se te yon radyo, se youn nan pi gwo radyo nan vil Jakmèl alepòk. Donk, misye se pa yon nèg, kòmsi m ta di w, ki ka kache. Misye pa ka kache. E sa fè m mande misye, pandan m ap pale la, m mande misye, w ap pran prizon kanmenm, kèlkeswa kote w bon lan. Reziye w, parèt pou w vin pran de twa mwa, si mwa prizon pou w pran, pou oubyen ennan sa yo di w, sa lajistis ap di w la. fouye kayimè paske loske mwen wè bagay sa male pi wo male pi wo paske se te senatè de la repiblik m pa pale doun tyè pèsòn paske se te sibtiti men li pa kapab deside fouye kay yon moun san anyen nan menm jis paske yon moun kanpe poul di li hey menm yo di ke se kay ou pa kapab A ou pa kapab fè l konsa, donk se pa jistis w ap bay. Donk kounye a, lari an pa ka ap dikte ou yon sibtitid. Lari an pa ka ap di ou men sa pou fè si w pa fè betiz ou sou Itjou l ou ye. Èske tu wa? Sa vle di ke il fo done jistis la ou il ya jistis. Ou pa kapab, nou pa kapab ap pran pòz kòmsi paske m se milat oubyen paske m gen kòb oubyen paske m rele Edo Zeni oubyen paske m se ansyen senatè moun pa ka antre. E pa moun pa ka antre lakay mwen. Men yo dim pat bezwen di konm kantite. E pase nèg yo se bay bann inyoran. Yon machin blende ka vann 500 mil dola. Sa depan de machin blende wap achte. Gen machin blende yon lik manyen pòt la ou pran kouran. Nèg ki manyen w lan tout anba atè l tou mouri. Sa vle di ke se lajan w ki pou rete w. Gen machin blende k tou voye gaz akrimojèn. Gen machin blende k tou voye lafimen pou yo pa wè kote w pase. Gen machin blende kat ou tire gen bagay pou yo tou mete plen bagay sa depan de kantite vant kòb ou mezi lajan ou mezi onga ou èske ou wè sa vle di ke fò moun yo kòmanse monte sou entènèt pou yo kòmanse edike yap di moun sòt epi yo gen diplòm nan men yo sòt yo sòt pase deli yo on machin blende on tèt bèf blende sa nou rele tèt bèf a Land Cruiser machin nan pou kont li vann 160 mil dola èske tu wè machin nan dènye dènye dènye Land Cruiser a. E se 60 mil dola l vann. Blendaj ki sou machin yon blendaj se 50 mil dola l ye. Sa vle di gen fwa moun yo kòmanse pa pantan pou gwo kòb pase sa yo pa gwo kòb yo ye. Ok donk eske se sa tou ke yo rele sibtiti a epi yo fè l bay yon presyon paske m pa wè ki lyen ki genyen pou yo vin fouye kay mwen e magazen mwen. biwo mwen san ke pa genyen yon pwose yon bagay legal kòmsi m ta di w ou konnen vre paske ou pa al fouye kay yon ansyen senatè yon ansyen majistra yon notab nan vil lan donk fòk ou sur ke w ap pran nèg la men si w pa sur ou pa ka lage l konsa bon menm si nèg yo te rele m yo te rele m yo di m senatè ou gen yon nèg anndan lakay ou a remèt lajistis li si l te lakay mwen Edwodeni son nèboule m t ap remèt li. Se vre wi e misye patap janm anndan lakay Dozin paske menm kote yo fè bay la misye fout misye deyò anndan menm kote a e misye se moun mwen wi se moun radyo a wi mwen di w se moun ki konstwi radyo a ou konprann sa m di w lan sa vle di se pa moun kòm si m ta di w se tout pàn radyo a se misye e misye teknikman palan misye fò m pa konn kijan misye fè al antre lan salopri sa e tandiske misye konnen. Se sitou mèt Josue Perlim ki gitan ke yo gitan di ke mwen yo gitan voye nòt pou yo di son son atak kont mèt Josue Perlim. Non, se pa yon atak kont mèt Josue Perlim ditou ti rapò m a mèt la. Bon dayè mèt la te nan pouvwa Martelly li wè ki jan m te kanpe. M pa janm benefisye de anyen ki legal nan pouvwa. M te vann 6 grenn machin Yon blag map ba nou, Ander pale la cho la ede nou 3 men menm Michel Martelly epi ansyen ansyen minis komè non pa komès non afè sosyal ti grimo a m bliye non misye epi yo tap achte 70 machin pou nèg yo nèg lari yo ou sonje bagay sa pwojè a fèt devan m konprann se mwen k bon m gentan fè tout bagay pou m bon epi epa mwen yo bay yo bay yo bay yon konpayi E anndan yo ba yon lòt moun li. Mwen k te la k te fè pwovèb ak ba mwen. Bon m pa benyen dou, m pa t benefisye anyen. Josue Pierre Luc te wè jan Edlo Tenis te kanpe, m pa janm mande moun. Dayè li fè m konnen, alò m ap tou di sa, Josue, silvouteplè, gon nèg ki pran non mwen k ap pede mande l nan Pòtoprens? A wi, gon bagay konsa, wi, gon bagay konsa, gon kesyon de yon Edlo Tenis la k ap mache mande moun kòb pou libere moun nan prizon. Ou wè, ou pa fèt pawòl anpil, m tou di yo sa, mwen ekri deja. Depi 2013 yo te arete nèg sa a gon jij ki lage l, li te li te fè direktè polis ansyen direktè polis e ki te arete l li menm ki te jwenn li ki te arete l yo lage l misye kontinye e m tou denonse sa e José di m pa mande moun anyen e mèt José Pierre Louis sa k fè m te vin lage bagay la nan radyo m te pale a misye menm wè misye yenyen yenyen misye di m èske m te fè yon fi bò kote m di misye non m di misye kòm bagay la vin pale la m di tou arete moun yo tou Premyè fwa sa fèt. Depi lè minis te ye Josue Lynn e sak fè eskize m wi Josue sak fè gen anpil nèg bò kote m ki te kite m pou ki te kite m paske yo panse si yo te ret bò kote m yo pa tap chèf pa egzanp komisè gouvènman sibtiti sa e bò kote m li te kite m la jwenn yon lòt ekip pou l te kasa li a e jodi a li fwape mwen pou l ka komisè gouvènman Jakmèl. Paske si l pa peye Floteni, sa vle di l gen grenn nan mouda li pou yo ka ba l djòb la. Se konsa m wè l. Gen plizyè aspè ladan l, èske tu vwa. Gen plizyè aspè. Gen politik ladan l. Gen nèg k ap fè m peye bouch mwen, men yo pa kapab paske m pa pè yo. M pa pè sou ti tchal konn si m te la, tonnè boule m li pa t ap ka antre la. Donk lè yo antre a, Senatè, e pa gen anyen yo jwenn, pa gen anyen, donk se. Yo pa ka jwenn anyen lakay mwen monchè, e Floteni de mon eta. Yon nèg k ap pale konsa pa ka gen anyen pochi. Ou pa wè ou pa wè tout lòt nèg kap pale sou mwen wè manmanm se papam se tontonm se kouzenm se sè madanm mwen se moun y atake yo paka atakem antouka mwen pale lèm vle lè sou mateli eddo zeni pa sòt a a pawòl pou yo ta di jodia non petro karibe eddo zeni sis fwa nèg yo malgre malgre rapò yo rapò politik yo ye men yo fè sis rapò pa wè nonm fò yo respektem jodia menm. Donk son dosye ki klase e senatè Edo e. Non li pa klase map pran m bra avoka pou m tòtire l map ekri minis jistis lan paske nòmalman lè yon peyi òganize lè yon nèg fè enfraksyon sa yo antre ka yon moun konsa sitou tout moun tou yo pa vle bay moun wòl yo nan peyi a epi yo pa janm vle bay moun grad yo sa vle di ke yo toujou di w si yo di Edozin yo pa al kay Edozin ni se kòmsi m ta di w se ti sousou non fò w ban m respè Men menm sou Duvalier, mal ba nou egzanp la, sou Duvalier men menm Jezi Jean Claude Duvalier aple mon papa avèk le Colonel Kouakou ki yo ke deplase vin Jakmèl pou yo te vin chita la a nan kay sa a ke yo te vin fouye a, lè sa a e te kay familyal li te ye, pou Colonel Kouakou, Jean Claude Duvalier voye l pou yo t ap chèche ki majistra pou yo mete, ki majistra pou yo mete nan vil Jakmèl. Sa vle di ke menm Duvalier te pran le tan. dwe chèche de moun kòmsi m ta di w notab de la vil pou l kontakte pou l wè kijan bagay menm fòs menm jan Claude Duvalier a avè epa jodi a pou tout moun se moun tout moun se moun nan kò imen tout moun se moun si m mouri m santi menm jan ak tout moun men gen yon grad patwon kòman pou mwen pou m di pou m kanpe la pou nèg lan pou scpj antre lakay mwen konnen ke ou pa gen ou pa gen kòmsi m ta di w ou pa konn jide anndan lakay mwen. Ou pa sur ou ke nan lakay mwen epi kounye pou vin fè gab sa sa vle di ou fè ou fè tout zòn nan mete la polis depi anwo rive ou konn sak pi du an sè ke lopozisyon du sud est pa denonsel paske yo pè yo pè pou yo pa di tu le dou yo ye eske tu wa wè kote peyi a rive sa vle di menm lè bòn choz ou paka ou paka jwenn yo ankò nan peyi a paske moun yo pè pou yo pa di yo tyoul. Èske ou wè kote w ap viv lan? Donk se te yon gwo pwoblèm. Donk e pou nou fini senatè Edo Zeni e kòman kòman vil Jakmèl ye la e nan moman n ap pale a paske nou konnen vil Jakmèl se non sèlman ou te fè yon ti tan deyò vil Jakmèl se youn nan vil ki te kenbe mobilizasyon an tayt e kòman vil lan ye e jounen jodi an? Bon men men mwen ou konnen Josue e m fè 2 mwa deyò m te enterese anpil bagay pase kay bòfrè mwen sè mwen Sèm Gangan, lò te gen echanj de tir antre 2 moun yo, ròch ki tap tire antre lè 2 e sèm Gangan kay la. J'ai passé un moment extrèmement douloureux parce que écoutez-moi j'ai fait des choses dans ma vie c'est pas que des choses que je ne devrais pas faire mais je ne regrette rien parce que m te fè avèk kè mwen e map toujou fè yo, je suis un humain m pa ka wè moun mouri, m pa ka wè moun gen twòp gwo pwoblèm bò kote m donc je suis né comme ça. M pa regrèt. Men, m pap ba w manti, sa ma bokou choke, paske pandan m nan pwoblèm a madanm mwen, ke m potko genyen, ou konnen lè w nan men blan, lè blan an di w fè 2 tès, fè 3 tès, fè 5 tès, fè 6 tès, ou poko konn menm kijan w ap sote. Epi kay ou, kay sè w, kay sè w, sè w ap kouche atè, bal ap tire yo, lè 2 kote, je byen di, m pa di, m pa di sèlman yo tire sou yo. M pa pran pa. Vrèman paske m pa vle pale de bagay sa ankò. M pa vle pale de la ville de Jacmel, moun ki gen pou pale a pale. Je ne parle plus de ma ville et je reste muet et je continue à travailler dans ma ville et m pa pral pale. Donk se ke la presse pale men m pa gen anyen m ap di de Jacmel ankò. E se pa ke je laisse Jacmel. Se pa ke je n'aime plus ma vie ju m gade yo lakay mwen m vin wè yannik ti yannik fouye kay mwen m debake paske m di w si m te la komisè pa tap ka antre paske je suis ancien senateur da je connais les lois de mon pays yo pa tap ka antre yo pa tap ka antre yo tap tiye m pou yo antre kòm yo te byen ekipe yo te chaje tout dèyè barikade fè lòbèy fè kòmsi m ta di w se ka se ka yon se yon dilè yo pral pran se yon bòdè fòkè se yon chyen se yon salopri se yon tiyè a gaj. Èske w konprann? Donk, si m te la, Maksimen pa t ap ka antre la. Li t ap vin a manda de pèkizisyon. Lè sa a, m t ap di l, Va. M t ap di l, Antre, epi m t ap ba l antre. E m t ap akonpanye l, seke di lalwa, m t ap fè l. Jij de pè a, jij de pè a gen pou l asiste. Le juge de paix n'a pas le pouvoir pou l antre lakay mwen. Il n'a pas ce pouvoir. Mwen pale avèk plizyè moun. Mwen pran avoka mwen ki pou fè ba yo le regal. Je vè ekrir le minis de la jistis. Je vè ekrir pou lè enstans konsène e paske yo souye bagay mwen, pitit mwen, madanm mwen, pa manman m, e fanmi mwen e ekip politik mwen. Donk sa vle di je suis un coordonnateur de parti. RPPD, Rassemblement des Patriotes Politistes dans le Sud-Est, Ekoute, je suis pas n'importe qui. Et menm si je te n'importe qui, ils n'ont pas ce pouvoir. Il faut respecter la loi. Mwen aprann respekte moun nan peyi a. E m ap tou di yo sa, le pouvoir est ephemer. Fò yo pa janm bliye ti fraz sa. Le pouvoir est ephemer. Paske pa bliye ke nou te vin fè 6 an senatè, e ojoujwi je 5 an, m pa chèf, m pa anyen. Ou ka antre lakay mwen. 6 an de sa, ou pa t ka antre lakay mwen paske m te gen iminite. Maintenant je n'ai plus d'immunité, ou ka antre lakay mwen. Demain matin ce sera mon tour encore, et ce sera le tour de quelqu'un d'autre après, et ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Sa vle di se konsa bagay yo ye, se pa gen pa gen fè frekan ladan l, pa gen fè awogans, pa gen fè fòs, pa gen fè fòs ladan l paske respekte lalwa. Ce que dit la loi. Se la m ye m pa lan ankenn kote ankò. Aprè sa, m pran avoka mwen pou m fè dè suit legal, pou m atake mèt la, m atake sibtiti, m atake leta, m atake tout moun ki te la, la SDPJ, tout moun, m atake tout moun, gen nèg ki te kagoule, gen nèg ki te yon pakèt bagay, donk je suis pas un inconnu. Mon nom est Edo Zeni. Pwen final. Mèsi anpil Senatè Edo Zeni. Bon, ou konnen se toujou yon plezi pou nou echanje avèk ou nan emisyon Maten Deba. Merci beaucoup m apresye ke w banm bèl ti pale a paske m su ke gen gen anpil moun kap tande pou konprann bagay la merci beaucoup je suis chez moi à Jacmel m pa pè ankenn moun esepte Bondye merci ale a la prochèn.